Men tribilasyon moun nan sous matla jodi a. Kote. Sous matla. Enben, pote boure nan sous matla, imaj yo chokan e gen gwo gwo gwo masak pou nou di l konsa paske gen anpil moun ki yo menm tonbe anba bal bandi. Kidonk jodi a la se gwo deblozay ki te genyen, enben bandi an li debake la, nèg yo kòmanse simen bal, enben anpil moun tonbe, anpil moun blese nan kouri, kidonk lapolis, podyab. Bagay yo dejenere, popilasyon pa konnen kisa pou yo fè ankò, pèp la lage 2 bra balanse, lè yo panse yo gen konkou enben fòs delòd yo, poutan se menm yo menm ankò ki nan konkonbrèt ak nèg ak zam sa yo, e jodi a la a ki se mèkredi a mèdam e mèsye bagay yo tris pou moun sous matla, pou moun kabarè, e donk e kidonk e bandi kanaran ki yo menm te deja anonse ke yo pral fè atak sa a. Yo pral fè masak sa a dok sou moun sous matla e a vrè dire yo debake vrèman eben pou yal fè koze. Pandan pandan nèg yo sous matla yap vide bal, moun ap tonbe e vitelòm menm nan tòsèl, ti makak menm misye nan laboul lap fè koze. Kidonk kote w pase donk se chèf gang kap dirije se nèg ak zam ilegalman Enben kap fè la lwa kap touye moun chak jou kap fè moun kite lakay yo se yon peyi difisil kòm TT di enben peyi sa la finalman nou pa konnen kisa pou nou fè ankò paske nou wè leta donk yo pa genyen volonte vrèman pou yo fini avèk dosye ensekirite sa. Olye pou yo ta fini ak ensekirite a donk se yo menm ankò enben k ap ogmante ensekirite a pou yo ka fè plis tan sou pouvwa. Antouka, nan videyo sa nou pral envite ou tande kèk kri paske nou pa ka pataje enben imaj yo nou pral fè w tande kèk kri kòman sa te ye donk nan sous matla donk se te yon veritab enben atak ke nèg ak zam yo menm fè kote gen plizyè moun ki mouri e gen lòt ki blese. Donk se konsa sa te ye. Donk nan sous mat la medam e mesye. La se tribilasyon moun nan kabarè. Paske nèg ak zam debake yo vide kout bal map gade kelkes imaj ta sanble gen moun tou ki mouri imaj yo vreman chokant e se sam tap di paske Nèg sa yo se Bogi, Jeff nan Kanaran, nèg Izo yo, se yo k ap frape. Dayè, nèg yo atake komisarya a, prizon Kabarè a, prizon fanm nan. M pa konn si gen moun yo bezwen libere. Bon, li posib paske pa bliye, gen manman youn nan limena yo anndan, ke m te prezante non lè, ki anndan an. Fi sa l ta anel joseph on fwa. Donk m pa konn si e li yo vle mete deyò. M aprann gen yon polisye t blese m tap gade imaj lan. Misye blese men se nan ponyèt m ap gade enpak bal yo nan ponyèt misye a kap koule san. Se kanmenm trist. Gon polisye t blese par bal jodi an. Nan prizon kabare a nèg yo pete kout bal gen yon aparèy ki ta sanble son yon sistèm ponp ki alimante anndan nèg yo voye bagay ladan ta sanble li andomaje. Men, pa ta gen prizonye ki sove, kontrèman ak sa t ap di avan, selon sa responsab yo pataje. M jis pa konprann lasosyete, ki kote nou ye? Bon, bon m fè n tande, bon m ba nou yon ide. Kout bal k ap tire sou Meyòt, aprè, li ka nan, te ka nan 2 zè, Avan 3 zè dlapremidi? Kote bonm gade m wè. Meyòt? Kot Meyòt? Eske se Meyòt m ye la? Meyòt? Meyòt wi. Meyòt? Bonm fon ti di nou, bonm di nou pawòl. Lè w di Meyòt, se Petyonvil. M ap gade pa egzanp avanyè, nèg yo kwaze a yon dam, m kwè dam sa a se yon direktris lekòl li ye. Li ansanm ak pitit li, m pa konn si lekòl li t ap mennen timoun nan. Nèg ak zam kanpe dam nan, yo fè yo desann machin epi yo boule machin nan devan timoun nan. Devan yo. Ou imajine yon timoun konsa. Komsi ki gen imaj sa nan lespri l, menm si l ap dòmi, komsi l ap repase sa nan lespri l. Koman l ap grandi menm? Ou ka imajine sa? Meyòt sa vle di Petyonvil. Kounye a esat fè mon pakèt nèg la kounye a yo sou lis nou pral pale sou sa talè wi epi yap fè rara pale anpil se kòm kwa vre yo inosan nan malè peyi a se mwen t koupab kòm si pou nan do kay mateli la paka gen paka gen sekirite esat fè bwè nèg yo mwen louis abinadel ap betize li sou blòf. Ou pa tap sot on lit, on bagay, pil non moun konsa, epi non Martelly pa ladanl? Sou ki baz? E misye, mi misye pa fin korek, mwen m tap rele misye kèk tan, men mèt la fò, fò aji byen. Bon si w di m se tout nèg Etazini, Kanada sanksyone, wap wap sanksyone. Epi gon pakèt nèg yo sanksyone m pa wè nan lis la. Kòm yo di m gen nèg kap vini toujou, map tann. Map tann. Sa vle di ke Petyonvil wi. La ville des princes. Hein la planta ville wa kounye al tèt anba wa pa. Pa gen chèlbè ankò ou m se nèg petion ville. Pa gen bagay konsa. Kounye a nou kite meyòt. Kout bal pa sispann tire. Eske gen gè. Men tout bagay kap pase la gon goumen Haïti la. Je neuf anfas je pèp. Ou tande sa m di w la? Note sa m di w la wi. Goumen ou wè t gen nan rejyon metwopolitèn nan, se G9 ki anfas G-pep. Kounye w gen dwa gen kèk polisye ki anfas, hey pogipo, mwen m gen kote m konnen la kout bal ap tire, se G9 k anfas G-pep. Anyen pwoblèm. Na vin sou sa talè. Malgre misye gen blende, li gen bakòp, nèg yo tèlman pwisan nan peyi a, nèg yo desann, yo mete dife nan machin konsil la. Ou wè pa gen vip nan peyi a, si yon nèg panse w se vip bagay sa w ap pale fransè, m boribo w. E sa te fè, mwen menm m pa ka sib okenn nèg, si w wè m se sib yon nèg li pa fin bon moun. An n ap viv la. Nap gentan konnen. Nap gentan konnen. Sous matla. Kote sous matla. Fè yo voye bakop. Fè yo voye bakop la. Bon di. Fwa de bouke te fon paret. Bon di yo voye bakop sous matla. Voye bakop bon di. Sous matla boule. Bon di voye bakop bon di. Voye. Voye bakop. Voye bakop. Voye bakop. Si bakop aprive. Ki bakop. Voye bakop. Voye bakop. Voye bakop. Se lè w rele bakòp, se si bakòp ap gen tan rive, bon kot la kòt ap rive ale. Kot la ap rive, ou konprann, bon gen kan menm nèg yo fè dilijans, CBQ, etc. Lòt inite al tante wè si yo a repran kontwòl sitiyasyon an, men pou konbyen tan. Dayè, se pa, e bon bagay nèg yo fè pa sipriz non. Nèg yo anonse yo ap atake kabarè wi. Chak yo pral fon kou yo gen tan anonse sa wi. Sa di pa gen prevansyon, se sèl peyi Pa gen prevansyon k fèt non. Yon nèg di sa yo vle, ou konprann, e pa gen prevansyon. Se pa kòm si kou sipriz non. Se de bagay ki planifye, prepare, ki anonse, e le fè ke yo konnen pa gen otorite, pa gen moun, e pi yo, yo lage. Pèp sou smat la nan kouri. Pou konbyen tan nou la la sosyete? E kounya gade, men sa k pase. Gon strateji nèg yo itilize. Banm pale avèk moun ki sitou a letranje ki petèt minimize ou inyore oubyen ki pa konnen sa kap pase Ayiti vrèman aktyèlman la a. Banm fon ti pale ak nou. Eske n te konnen aktyèlman la sosyete gon pakèt fanmi la a ki vin pa gen vi prive ankò? Oh! Gen zanmi, gen fanmi la sa abstinans yo oblije fè wi. E yo oblije paske pa gen chwa non. Ou pou ki sa w konnen? Yo gon sèl ti chanm kay la sou Dèlma a nenpòt 18, 20 moun ki ladan l, yon ti chanm kay. Moun ki nan kouri lòt kote, ki vin pran refij yo kay fanmi, kay zanmi. E gwo bagay m ap pale avè n la wi. Moun ki vin pran refuj yo Kay zanmi Kay fanmi Moun nan gen yon sèl ti chanm Kay epi ou sezi ou wè 10, 15, 20 moun ladan lap vire tounen yon sèl ti chanm Kay la ah nou genlè pa konprann Jodi a sa di premye fanmi an menm manje l pat ka manje Florence Miberis se bon bagay map di w la wi menm manje ke l pat ka manje. pou tèt pa l. Men kounye a li gen yon pakèt lòt moun ki nan kay la. Ou ka imajine ke konbyen mamit diri t pou kuit nan kay sa? Nou pa konnen. Sa vle di ke ou nan yon sosyete, pandan w wè nèg ap fè rara, pale franse, kounye a ap joure Luis Abinader, alòske yo pa ka jere tèt yo pou yo viv lakay yo. Pa gen manje nan peyi a. Hein? Pa gen lwazi? E a gon zanmi m kap di m yo tete monchè m oblij ap lage mal di domino m di misye atansyon. Jan peyi sa ye la li pa ka 9, 10 zè pou nan lari mèt la li pa nòmal. E son bagay rive w sa ap fè m mal men ou chèche l. Paske nou pap viv fò w dakò ke n pap viv aktyèlman an Ayiti nou pap viv. On peyi pa gen manje. Pa gen okenn lwazi nan peyi a. Chak kote w pase nan yon kote, bon la sou Dèlma a ki plizoumwen kèk ti kote, li plen moun nan ti chanm kay. Kounye a, mari avèk madanm pa gen moman entim ankò non. Zafè w konn wè moun nan ap mache tou de kole nan kay la, pa gen bagay konsa ankò. Donk kounye a w gen bèl madanm ou nan kay ou epi w wè plizyè nèg lò bare, kounye a k ap pran jòf nan kay la. E yon pwoblèm, sa w tande a deblozay. Deblozay. Sa vle di ke pa gen moman entim ankò.